Manman san parèy. Manman san parèy. Yon sèl lèv te lève de tè tou pou nou va voye a lekòl. Ou se manman san trèy dwe. Li tout bon wi manman lontan san wè manman. Ala de bagay lò yon moun ede lòt lò yon moun konprann yon lòt se sa nou ye yon moun konprann lòt lò moun konprann lòt lavi a pi bèl lavi a pi bèl lò yon moun konprann lòt Manman l leve. Ou bon m fèk kare kouche. Li leve, li pa fè bri. Al nan kizin. Ap lave. L ap make sure li jwenn tout bagay pou prepare manje pou al lekòl. Ou menm w ap dòmi toujou. Se pa lev ou le maten. Kite w dòmi. Li ki tou dòmi le maten. Ap dòmi. Li ki tou dòmi. Li leve. Mwen kany pou al lekòl. Li voye jel pou wè. Ki moun ki pa manje. Fòk manje. Fok ou manje wi. Fok ou manje a manman. Manje bagay la ti moun. Manje ouvè bouch ou pou manje. Manje may ya. Ko renmen ko pa renmen manje. Pou pa tonbe tablati. Manje ka kou fè sa ele tonbe tablati. Men se te pawol manman. Ko pa tonbe tablati. Ti. Manje, manje, manje pou al lekòl. Manje. Ou pa ka pa manje tout, men fò goute de twa kiyè. Fò ale, fò ale. Fò ale a yon bagay lan vant ou pou vant ou pa vid. E se mache ou pral mache. Lekòl la pa kole lakay. Mache ou pral mache. Lekòl la pa kole non. Lekòl la byen lwen. Ou pral mache. Mache pou al lekòl. E lè w lekòl, prete atansyon a sa y ap di nan klas. Ou pa chita nan ban lekòl, ni pou w poule pou w fè tenten, pou w tande sa pwofesè a di. Ou gen pou w pote bon kanè ba manman w, pou l satisfè pou tout travay l ap fè pou ou a. E lè w rive lakay ou? Manje midi an pap tann ou konsa. Maten manman ki te fè manje a. Kounye a li menm li sot travay. Fò ede l prepare manje midi a. Pou l ka gentan pare. Paske ou gen pou tounen lekòl ankò. Lekòl se de fwa. Sou ba l yon kout men, tout moun met men. Yo gen anpil pitit, tout moun met men. Chak moun konn travay pa yo pou yo fè. Manje pa yon ti moman, kòm sou di. Manje pa yon ti moman. Tach pa m se te separe manje. Separe pou tout moun jwenn make sure ke tout moun jwenn nan asyèt yo. Sa e li m te fè pi byen separe, konn separe manje. Sa ki pi gran, ou mete pi plis pou yo. Sa pi piti ou ba l pi piti. Ou mete l ou jan pesonn pa plenyen ba ou. Ou kite yon asyèt an plis. Yo toujou di kite yon bagay an plis pou retire pou sou moun pase pou l manje. Tout bagay fèt byen vit. Byen vit. Li te kwè se te yon faktori nou te ye, tout moun te konn tach yo. Manje gentan pare, ou gentan manje pou tounen lekòl aprè midi. Tounen lekòl aprè midi, ou fini lè ou tounen aprè midi, pa gen manje pou pit nan aprè midi, fon rilaks, ou jwe. Avan w al dòmi aswè, pa bliye etidye leson w. Make sure w konn leson w. Paske manman w gen pou l ba w leson matematik, pou l wè devwa yo si w byen konprann, li gen pou l ba w dikte. E l gen pou fè w resite leson. Li pap poze w tout kesyon nan leson an, men l ap pran youn o aza. Depi w pa konn yon grenn, li pou w retounen al etidye. Ou ap tann li Fè lòt yo etidye ki konn leson avan l resi pou ou ankò. Si w vle fè bagay la byen, fò w chita etidye leson an. Ou pa ka twonpe manman w, ou pa ka ba l manti. Ala bèl bagay mezanmi! So, ou pa vle etidye? Wap bal wap bal manti. Ou pa vle etidye wap di ou konn leson epi ou vle si lòl fè ou resite a ou pa konnen l vre. Ap pèche pou vant ou. Ou menm fòk ou reziyen w ou rantre vant la pou va jwenn avè l. Epi pou repete premye mari w se travay ou. Se konsa. pase moman m ap ba w de leson moral tou. Aprann leson moral. Lè w fini, ou genyen pou al nan mache, tande m. Se pa pou anyen w ap pran leson matematik la men manman m fò w ka kontwole. Kontwole. Si yo voye w nan mache, konbyen monnen y ap remèt ou? Pa vin a ajan manke. Mete tèt ou an plas, kontwole tout lajan paske manman m regle 5 kòb byen fò pou dola. So meaning, fò w aprann kont matematik la sou de ti chèz. Li pap voye tout moun nan machin. Men depi l wè ke w konprann matematik la, l ap voye w paske l pa vle pèdi lajan l. Ligen do pa gen tan lan mache a. Men ou men ou bral pot man bay la ba li. Pou met chou ke l kuit. E pou al lan mache a pou al mize non. Pou al kanpe chak pa ou fè pou pa la zanmi sou wout ou non. Se mache. Direkteman al lan mache a. Fè sa w gen pou fè a. Kontwole lajan an. Tounen lakay. Ou pa gran, ou pat gran moun non pou aprann fè sa. Ou pat gran moun non. Ala bèl epòk. Tou sa, se etidye ak metik ou byen ki bay. Pratik ak metik. Lò rive lekòl, deja konn fè ak metik ou deja. Ou deja konn fèl deja. Lanpwen pa fò ladan. Ou fèl dan la pratik. Ou fin etidye li, lè manman m wè l, ou fin etidye l, ou konprann kouman pou kontwole lajan, fè adisyon, soustraksyon, li esplike w lan kalkil, lan pwoblèm yo bay, yo bay dè egzanp, ou menm ou konprann li, l voye w lan mache pou wè. Li voye w lan mache, l byen di w pa gaspiye lajan, men l ap voye w ka pratike. Pratik la li menm son lòt manman li gen pou l konprann ou tou. Sa a se bèl bagay. Sa se bèl bagay. Nou wè si Ayiti kenbe richès sa a. Hein? Ke manman sa yo genyen. Hein? Li gen pou l koud rad ba ou mete. Li gen pou koud rad ou. Wap pou pye chèlbè. E nenpòt ti moso twal retay li mete yo ansanm li ba w yon ròb ekstraòdinè. Hein? Eske se nou menm ki te fè rad la bèl oubyen rad la ki te bèl men tout moun ap fè n konpliman pou rad nou. Se manman nou ki koud rad ban nou. Nou wè sa. Li pa vle depanse kòb la e li k save lajan an. Eh ou fè brenn ou travay. Moun sa yo, yo fè brenn yo travay pou yo okipe pitit yo. Nou wè li swa. Yo pa gen tan pou tripotay, yo pa gen tan pou sa. e youn ap ede lòt, youn ede lòt sensèman. S on richès si bagay la rete konsa. Nou wè kote machann yo chita la, se bon moun yo ye. Machann sa yo nan tan sa a, 1950 lan, bon moun. Konprann? Ou gen pou al nan mache, ou gen pou al legliz, gen mès tout lè. Fò al konfese tou hein. Konfese. Si w yo te ba w siveye yon timoun pi piti a pou l manje ou pran manje a ou manje, fò w al ba li nan konfesyon pou w pa fè sa ankò. Si w te derespekte yon manman nan katye a, fò w di sa. Fò w di sa ou pa dwe respekte manman k ap ede w yo. Ou ke peche ou fè? Tout sa se peche. Peche veniel, ok. Ya bo di yon ti je vou salu. E pi yo di ou pa fè l ankò. So ou pwop te ti kè ou, ou al kominye le dimanch. Ou gen dwa pa al legliz le dimanch, ou gen dwa ale les aprè midi, lan mès bas. Gen mès ki pa dire anpil tan. Granmè ou toujou brale, lè w l brale l pran yon moun. Ou sou tè al nan mès bas, ou pa oblije ale le dimanch. Paske fòk ou al remèsye Bondye pou manje l ba ou chak jou. E dezaprè midi, nou gen pou n reyini deyò a oubyen anndan. Si l aba plizyè moun leson n al deyò anba galri. Lòt timoun nan katye a vini. Tout moun ap pran dikte. Lè vakans lan se bèl bagay. Bèl bagay. Depi out vini, tout moun ap pran dikte ansanm. Se te, se te, se te, se te li ki te pwogram nan. Se li ki te pwogram nan. Epi wap fè matematik ansanm. Ok. Lekòl la, li pa tou pre lakay nou, ou bal mache pou ale. E menm jan manman an nou, si se lekòl l ap fè, l ap mache pou l al fè lekòl. Si se koutiryè l ap fè, li gen machin li la, yon kote lakay li l ap koud pou moun k ap vin chèche kouti. So tout moun sa seryezman travay darache piye. Si se notè, sa depan de sa y ap fè a, yo trè konsantre ladan pou yo fè l. Tout moun konsantre. Tout moun konsantre. So, moun, yo nan katye a sa ki te pi bèl la, yo pran swen lò anpil. Anpil. Se bagay ki trè fòmidab.